Bonjour bonsoir la famille avec plaisir nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon gen yon video ki komanse viral sur les rezo sosyo mwen ta kapab di ke se yon video de propagande e Lè nan kesyon sekirite, ou wè jan de videyo sa yo ap tourne an boucle sur les réseaux sociaux, mwen anvi di tèt mwen se yon fason pou kapab fè advèsè la peur. Kèlè ladvèsè? Se 400 mawozo. Kèlè lekip an fas? Se lapolis nasyonal dayiti. Yo fè nou konprann ke se te le week-end, pandan le week-end te gen yon operasyon nan site Doudoun, kote ke lapolis te anonse ke li arete 4 pèsòn. Kelke jou apre, ebyen, se yon videyo ki parèt trè viral sou lè rezo sosyo, videyo kote lapolis ap boukle zòn nan, videyo kote lapolis ap, m ta kapab di, planifye operasyon sa, yon espès de pote boure, e, yo pran nèg yo, m ta kapab di, nan kout pa konprann. Bon, videyo sa, se yon fason pou ta kapab di lapolis ap travay? Se yon fason pou di ke lapolis parèt un peu positive pour le moment, men ekoute, quand il s'agit de propagande, tout peut arriver. Tout peut arriver. Sa te kapab rive ke genyen anpil arestasyon ki fèt, genyen de nèg ki tonbe. Eske nou konprann? Men, sa kapab rive tou, nèg yo antre, yo pa fon pay. Maten an, pandan mwen yon kote, yon gwo kote, nan peyi a. E pi, mwen tande 2 nèg kap pale. Y a un policier parmi eux. Li di ke, wè bagay ki gen la a, nou tap rezoud li, m retounen rezoud li ankò wi. Men gen yon pwoblèm. Le pwoblèm se ke, genyen nèg kap fè politik yo, e genyen nèg ki nan laprès yo. Polisye sa a pou li, ces deux secteurs là, Yo vreman anpeche peyi a vanse. Paske kesyon ensekirite a yo te kapab rezoud li. Men ekoute! Gen nèg ki nan laprès la a ki pral voye moute apre operasyon. Men misye te bliye e òganisme k ap defann dwa moun yo tou wi. Men nou ta kapab di an kelke sòt nèg yo akize laprès paske bon gon seri de bagay yo pa vle di. Paske Eleman li te evoke pou avanse oubyen agimante tèz li an, se manke genyen yon sòt de pwopagand kant a bandi ki mouri. Kant an polisye è tonbe, li fè anpil bwi. Men kant se de twa bandi ki tonbe, li fè mwens bwi. M ta kapab di yon bagay wi pou polisye sa. Lè polisye a tonbe l fè plis bwi an, se paske Konparativman ak bandi an, polisye a pi enpòtan. Ou konprann? Men, misye di sa se nan yon lojik pou ta kapab di, a, le travay de la polis, il è pozitif. M pale twòp, banm kite nou gade kòman nèg yo t ap antre nan site Doudoun Mwen wè anpil kòmantè sou entènèt la, kòmantè ki di ke 400 mawozo kòmanse gen pwoblèm. Mwen wè anpil kòmantè ki di ke, ebyen, eh yo kòmanse ap manyen 400 mawozo fò. Men ekoute, nou pa kapab afole paske, pa bliye sezòm la il diz tou senpleman ke, yo se bawon plèn nan. An parlan de lanmò sanjou. E pa bliye, lontan, Lanmò San Jou te genyen yon lojik pa vle batay fas a lapolis men ojodwi li oblije kanpe goumen tankou jan nèg yo toujou di sa paske lapolis pa vle ba yo souf. E tanzantan lapolis fè yon pote boure pou lapolis chache defye mesye sa yo nan baz la. Sa m di anwo se te lanmò komisè Jean Ismay Auguste. Ebyen fòn di ke jiska prezan fanmi an gen gwo pwoblèm, kèl è le pwoblèm se paske jiska prezan yo sanse genlè poko jwenn kò a. Eske nou konprann? Donk se nan sans sa genyen youn nan pwòch alò un frère de Jean Ismay Auguste ki li menm te nan Karayib maten an e pou kapab pale sou dosye sila e di tou kòman li te santi l lè li aprann lanmò frè li a. Bonjour e mwen di mwen salye nou e mwen salye tout telespektatè kap koute radyo a nan lè sa e mwen se Auguste Jean Julner e depi kelke tan map viv an Repiblik Dominikèn men e sa ki tris se ke e nan semèn pase a e 19 Janvier e mwen resevwa yon mesaj telefonik ki fè mwen konnen ke yo asasine frè mwen Auguste, komisè Auguste Jean Ismail e avèk tout madanm ni ensi ke pitit li pran bal gravman blese li gen lopital alò sa te vrèman boulvèse lespri mwen paske Sa ki pli grav se nan zòn ni mwen vin santi ke sa te vrèman vrèman vrèman dezole mwen e mwen konnen ke se yon moun ki chè pou mwen ke mwen pèdi ensi ke m konnen ke lapolis la enstitisyon an pèdi yon moun ki chè paske Okijen Ismail se te yon sèvo pou lapolis. se ke genyen gen yon rektifikasyon ke m ap fè ose paske mwen aprann ke pòt pawòl lapolis la di ke disparisyon di komisè Auguste Jean Ismaël Vòso Vovo jwenn kadav la non se pa disparisyon li ye se yon ka dasasina e yo ale ansanm avèk kadav ni madanm nan ni Mesye Auguste Jean Ismaël. Wi, fanmi an kapab toujou kenbe tèz sa, men nan langaj lapolis pa gen enfòmasyon ap bay, depi yo pa gen endis, yo pa wè kadav, yo pa wè kò, li rete, se toujou disparisyon. E pote presizyon pou nou, paske gen kèk medya an liy ki te deja anonse ke pitit la mouri, donk pote presizyon sa pou yo pou mwen tanpri. Non, pitit lan pa mouri, pitit. Nan lap pran swen lopital. Ki laj timoun nan? Timoun nan gen 11 an. Konbyen bal li te resevwa? Li resevwa yon bal nan kou. Waw. Li lopital aktyèlman? Wi, egzakteman. Yo di otomatikman li repran sans li, se pou papa l li mande, se pou manman l? Wi, egzakteman. Li di ke si tout fwa ke papa l an vi, poukisa ke papa l pa vin wè li, paske. Papa l te fè li de dènyè pwomès toutfwa ke li ta fè mwayen li ta reyisi avèk mwayen 9 nan lekòl li, papa a te di l ke l ap akonpli pwomès ke li fè li. E sesi è vrè, li fè mwayen 9 pandan ke li sou kabann lopital, direktris lekòl la pote rezilta ba li, mwayen 9. Dam nan se te manman l tou? E wi dam ki mouri a se manman li. Se manman li sèl timoun nan yo genyen? E yo gen 2 timoun e men avèk dam ki mouri an se yon sèl. Yon sèl li genyen avèl? Nou aprann tou komisè lan se nan zòn nan li te fèt, se la li grandi, nou menm ou se sè komisè la donk nou grandi ansanm, komisè la soti nan yon fanmi de konbyen konbyen timoun konsa madam ou menm ou mèt apranse pi pre miko a. Bon. Wi komisè a gen o nom bon 2 sè ant te genyen 9 pitit gen 3 ki pèdi epi rete 6 frè ze sè. Se lene de la fami? Non. E maten an ou avèk nou pou di kisa? Bon maten an mwen avèk nou pou m di ke bon daprè mwen m toujou swiv nouvèl m toujou swiv nouvèl yo epi. Lèm tande se disparisyon ilèvrè ke nou gentan dim se konsa pou nou tandel e ilèvrè ke byen kem tap tann m konnen e Auguste Jean Ismail son son moun ki te chè pou nou pou leta e pou fanmi an e pa suitan e jan ke mwen menm map. tande nouvèl la ke fòk fanmi an ta ta vini epi pou yo pale jus an pou lòt tan swivi ou konprann. Nan ti ankèt de pwoksimite kisa k pase egzakteman? Eske yo te mouri nan moman sou plas? Eske se ale avèk ale avèk kadav la? Kiyès ki t al depoze fiyèt la lopital? Bon, etandone ke pitit li te gen pou l te vin la, yo pral fè e malad la yon lòt operasyon, ki vle di fòk pitit la la. Fòk pitit la la. Ah ok, se li ki ka eksplike? Li se li ki kab esplike l. Kiyès ki te mennen l lopital? Ou panse l ap gen, l ap sonje? Pou pi rapid, mwen kwè ke daprè enfòmasyon ke li te di mwen, li te rele yon enstans konsène nan lapolis, e se enstans lan ki te vini ramase pitit lan atè a e pou ke li te mennen ni lopital. Eske bandi yo ale avèk machin polis komisè lan te ap. Egzakteman, daprè enfòmasyon, bandi yo ale avèk machin polis lan, yo mare machin lan nan yon lòt, nan machin pa yo, epi yo ale ansanm avèk li. Enben pratikman se ke bandi yo te. Tire pitit la met atè. Yo wè l poko mouri, yo etire l met atè pou y ale avèk papa l ak manman l. Pa entil ke se sa. Paske. Machin polis la toujou nan men ravisè yo, nan men bandi yo? Exactement, li toujou nan men bandi yo. Li pran nan yon fe kwaze. Esplike nou. Eske se nan moman l ap soti lakay li la tranblè, yo tire sou li oubyen se nan moman l ap, bon pwobableman madanm nan te nan machin lan, sèke l ap rantre lakay li, li te gentan pase pran madanm nan nan travay lan. Exactement. E m kwè se meri, meri Kwadèboukè. Exactement men men depi lè a la polis se kotel tap travay m kwèl li se nan kabinè direktè jeneral la se sa se alò e nan DG liye yo pa rele nou nou pa gen okenn kominikasyon ant nou menm e la polis? Non e depi lè a pat gen yon kominikasyon men se maten an mwen pandan ke mwen pase pou ke mwen te pran pitit gason li Junior pou l te kapab akonpanye nou. Epi Junior fè nou konnen ke yè DG te vizite pitit lan ladan lopital lan, DG te mande ke pou ke li wè ansanm avèk fanmi an. Alò mwen mwen tou pwofite voye yon gwo kout chapo avèk DG ki fè travay sa e paske mwen mwen menm mwen te panse ke travay la tap gentan fèt men kòm etan done ke gen yon panse ki di il nè jamè two tar pou fè ou di byen. Ebyen kanmenm DG rive sou ka a men jiska mentnan map tann swivi yo paske m poko konnen kisa ke DG pral di paske mwen menm pèsonèlman m gen yon pwoblèm fò ke mwen kapab di li pou ke enstans konsène yo kapab tande li paske komisè w lan li mouri la. Lè nan zòn li, nan katye lakay li, kote ke leve, kote ke li konstwi, kote ke tout moun konnen l, ensi ke se la ke sè l, frè l, nou tout n ap viv, se la manman a papa te ye. Kidonk, aktyèlman la, e yè mwen soti an Repiblik Dominikèn, mwen pa ka rantre lakay mwen, paske mwen pafètman gen yon perèz, m pafètman genyen du peur. E nan zòn nan ou bati egalman? Egzakteman. Ensi ke sè mwen yo. Kidonk, sè m, frè m, se la nou tout bati. Kidonk, E mwen pa konnen kòman ke enstans konsène yo kapab ede la fanmi Auguste paske fanmi an vrèman panike. Depi ke m kapab di w ke medam sè m yo se andedan kay prèske yo rete paske yo pa vle pou ke pou ke ta genyen dè menas sou vi yo. Derapaj! Egzakteman. Egzakteman. Kidonk m pa konnen kisa ke lèzenstans konsène kapab di. Men selon enfòmasyon ke. Mwen aprann sa de pwoksimite. Mesye yo fè fòfè lan yo pa rann yo kont si se komisè lan k te nan machin nan. Ou la Guerrier? Te genyen echanj ant bandi yo avèk lapolis. Ou te tande gwo batay ki te refle kwaze. Epi pa enpridans yo vin wè machin polis sa ap rive sou yo. Ou la Guerrier PRR? Donk pou yo menm. Se polisye yo nan konba a ki vin kontinye konba avèk yo. Bon se Bondye k bay pitit sa chans, Bondye k bay pitit fi sa bon tout sa Bondye fè l gon li gon rezon ki fè l fè l fè l fè l se se toujou menm fanmi an donk kounya donk nou pa ka fè dèy paske nou pa gen kadav e sa k fè lapolis ta jwe avèk Pridans tou, li pale de disparisyon. Donk, nan ti enfòmasyon nou menm nou genyen de pwoksimite, ki sa nou jwenn kòm enfòmasyon? Tout tout menm, nou pa gen de grand choz kòm enfòmasyon. Tou senpleman, nou toujou rete ann atant, paske nou konnen premye enfòmasyon yo, se lapolis ki ta dwe ba nou yo, paske kòm wòl lapolis se pwoteje e sèvir, e sitou se yon manb nan lapolis. Polis la ki tonbe. Kidonk jiska mentnan nou rete ann atant. Nou egzije pou limyè fèt otou de kestyon an, pou Lapolis Nasyonal Dayiti pran angajman l fè limyè pou di nou ki sa k te pase egzakteman. Egzakteman. Dakò. Pase nou nou pa ka fè konfyans avèk tout sa n ap tande kòm rimè. Non. Dakò. Enben anpil kouraj. Anpil kouraj. Donk se konsa. sosyete a ye jounen jodi an. Anpil kouraj. Dakò? Alò, nou di mèsi ansanm avèk Radyo Televizyon Karayib ki te asepte resevwa nou e m swete nou bon travay e mwen kwè ke gras Bondye pap sispann kouvri nou pou ke nou kontinye avèk travay la dan le non presye de notre Sauveur Jésus Christ. Antouka, pa twò de kòmantè, li rete a ou menm pou kapab di sa w panse. Mèsi la fami, kòm toujou, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abòne ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, puis après qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!